Depi se premye avril nan chak ane, li batize Jounen Entènasyonal Manti, oubyen Pwason Davril. Kòm jodi an se premye avril, men ou kwè se ta pwason davril? Bon eske m dwe kwè tout bon vre La Risi ap prezide Konsèy Sekirite onu tout bon vre pandan yon mwa? Atansyon, bagay serye silvouplè fòn fè trè trè atansyon avèk Sakalakawèl. Men gen anpil bagay wi ke w sipoze konnen. Sou atak peyi Russie rive fè sou Ikrèn nan la a, son kokennchenn bagay. Mwen menm m rete kwè ke m se youn nan moun ki reflechi anpil anpil sou atak sa yo. pou m pa di m se sèl moun. E, ase souvan dènye tan sa yo la, m wè gen moun ki fè konprann ke pral gen yon twazyèm gè mondyal. Yo fè nou konprann ke Poutin se mèt latè, pa gen moun ki ka atake Larisi, se sa yo konn di, paske Etazini pè kò l. Yo fè konprann ke ti mesye otan yo tou se moun yo, a yon pakèt poul mouye. Men gen yon pil bagay ke nou sipoze konprann. Medam, medmwazèl e mesye, wè sa kap pase la yo, hum, son pakèt bagay. Kite m fon ti pale w de sous bagay sa ki se otan. Ki sa otan ye jodi an? M pa vle pou w panse se loske Ayisyen ap di otan! Non, e pa sa ditou. Wè otan sa m vin pale w la a jodi an, li defini kòm òganizasyon di trete nò atlantik. E sesi, li fonde an 1949. se te Grès ansanm avèk Tirki an 1952, Almay te vin rejwenn li tou an 1955, lè nou jwenn avèk Espay ki te vini an 1982, Repiblik Tchèk, dizon Hongri, Polòy, yo te rejwenn li an 1999. Donk, mèdam, mèdmwazèl, ti mèsye, Bulgari, Estoni, Letoni, Èske ou wè Ikrèn? Ou tande m site yo? Non, ou pa tande sa. Alò, otan nou wè la a, se yon òganizasyon ki konpoze de peyi Amerik ak peyi Ewop la. Men, li gen plis peyi Ewop ladan li, e se peyi Etazini ki chèf koze sa a. Ou wè otan? Otan, son kote k bay posiblite pou tout peyi k ladan l yo gen sekirite, pou yo gen libète. A wi, donk son pakèt afè. E sesi yo bay de bèl akò komèsyal, akò sa yo vrèman vrèman bon pou peyi yo. Pakont, Larisi nou wè la, li pa t janm rantre nan dosye sa yo poutèt kisa paske l pa vle rete anba titèl Etazini. E yo menm, yo trè wòklò. Yo pa t janm vle pou kras peyi ki pataje fwontyè ansanm avèk yo, pou yo ta rantre nan dosye sa nonplis. Donk ou dwe tande byen sa m ap di an la. Wè Etazini, medam mesye. Yo menm yo toujou la. Tout tan wi y ap envite Ikrèn rantre nan lotan. Tout tan sa ap fèt. Pa kont Larisi pat janm aksepte yon bagay konsa, paske youn nan règ otan yo, se ke chak grenn peyi ki ladan li yo gen yon baz militè kote ke se blan ameriken ki nan tèt li. M espere w konprann sa m ap eksplike w yo la a. Si m prale pi lwen, ann di Ikrèn, nou konnen ke se peyi ki plis pwòch Larisi, paske yo pataje menm fwontyè, Eske w panse kounye la a, Vladimir Poutine t ap janm aksepte yon bagay konsa? Ebyen se la a zen an vin pwès nan men moun yo. Byen ke antre nan otan an li t ap bon pou Ikrèn, men tou Ikrèn nou wè la a li te deja konnen sou le plan jewopolitik li t ap konplètman enposib pou ke Larisi ta aksepte yon koze parèy. Epi ou wè sa w tande a? Hum! Etazini, yo te pwomèt Lawisi ke yo pap avanse sou pati lès la. Alò pou nou konprann nivo sa la map pase jodi an, gen anpil kesyon ki enpòtan a poze. Pa egzanp, Eske w panse tout bon vre Etazini tap janm dakò pou ke la Russie vini la vin pran peyi Dayiti nan pwoblèm nou ye yo la? Alò panse yon bagay konsa tap ka fèt? Reponn mwen nan kòmantè yo. Se menm jan an tou ou wè Poutine li pap janm aksepte pou ke Ukraine an swa ki yo menm pataje menm fwontyè ansanm avèk yo, pou l ta rantre nan sòs Etazini. Donk sa li t ap yon menas pou Putin ki deja konsidere li kòm sèl wa nan zòn li, nan mèt blòk li. E nou deja konnen byen pwovèb la di, De tig pa ka viv sou menm montay. A wi, ou panse s on jwèt ki gen la? Ebyen s on pakèt afè. Wè jan bagay sa yo ap dewoule la, e sa k fè yo di w lè timoun nan mande bonbon cho yo ba li l nan pla men l. Poukisa daprè ou menm tout peyi sa yo pa frape Poutin? Ou pa janm poze tèt ou kesyon sa yo? E poukisa tou Poutin rete li di l ap bay repons avèk nenpòt peyi k kanpe anfas li? Donk ou panse ke Poutin fou? Hum li fou. Nèg. Nèg sa n ape gade a li pa fou non. Son gwo ponyèt. Hum. Yo ka eseye ba li tout gwo sanksyon ki egziste. Men kwè m pa gen moun ki pral kouri atake towo a konsa konsa. Ou konn poukisa? Paske peyi Risi yo gen bagay nan men yo pou yo fè bagay san ke pou n pa de bliye tou yo gen yon Chin ki kanpe nan mouda yo rèd rèd rèd la. Nou pa dwe janm bliye sa, paske se manyen youn manyen tout. Son Jenèf an fanmi Eyal ye wi moun sa yo ye. Wè Etazini, yo pap janm kouri bay repons konsa konsa la pou plizyè rezon. Se pa paske Etazini pa kapab. Lwen de la. Men se pito, gè an swa, se bagay ki koute. Ou pa ta imajine sa, ou pa wè valè kòb y ap depanse? Ou pa vale kob etazini ap depanse pou gè sa a? La gè son bagay ki koz ke peyi pèdi anpil moun paske batay sa a li pa fèt nan zòn yo sitou otomatikman etazini ap febli ekonomikman. Ikrèn nou wè jiska prezan kap fè gè a li poko janm manbo otan non. Pou etazini ta aplike kòd sèk la ki se mwen youn mwen tout lan. Si m ta eseye ale pi lwen ak nou, pou m ta eseye fè nou konprann yon seri de bagay, nou ka flou. Men, pou Etazini ta aplike kòd 5 sa a frè m, frè m, sè m, byeneme m yo, se pa yon bagay ki pral fasil. Ditou, ditou, ditou. Dayè. Politisyen tèt sourit ki isiba yo la a. Mwen m wè se erans n ap pa manyen l, erans n ap fè. Kòve pa twò lontan de sla m te remake gon gwo konparezon k ap fèt sou rezo sosyal yo la a. Depi kèk tan m wè anpil moun pa bò isit ap fè konparezon avèk tout sitiyasyon. Gen moun ki menm konpare sitiyasyon Ikrèn Risi an ansanm avèk okipasyon amerikèn te rive bay peyi Dayiti an 1915. A nou mechan! Gen moun ki oze di, o, poukisa nou pa dakò Etazini enpoze nou dikta? Epi nou aksepte Russi enpoze Ukraine dikta pou l pa rantre nan l'OTAN. Pi fò moun kap kriye tankou ti bebe yo souple. Yo pouse dè refleksyon timoun, bebe lala, jis pou yo kapab rantre nan kanpay denigreman kontre Poutine. Se pa yon jwèt. Poutine se diktatè. Nou tout konn sa deja. Poutine son moun ki bezwen retabli peyi li. E eske metenan an ou ka just rete ou adrese tout ti konparezon. Ou pa ka fèl. Dayè li pa pitil ou anyen. De tle maniere, gen anpil nan moun sa yo, depi yo fin panse on fason, pa gen anyen, anyen, anyen o mond kap fè yo chanje lide pase ke se de moun kap santi yo blese. Yap santi ke o fon de yo yo blese si tout fwa yo ta admèt yo te twonpe. Men pou moun ki ap swiv, ki santi ke yo pèdi yo. Ou konnen gen anpil erè yon moun fè lè w chita lè w ap rale yon seri de agiman an pati pasifik wi. Respè lavi jis pou kapab pran pozisyon avèk pa rapò avèk sitiyasyon lavi a, pa rapò avèk sitiyasyon, nenpòt sitiyasyon alòr. Paske pou mwen sa na oken sans jis rete konsa la ou voup ou rale lojik respè lavi ou epi ou aplike li avèk yon sitiyasyon nenpòt ki moman. Donk otomatikman w fè l, ou kapab reyalize ke pou menm sitiyasyon sa, a chak fwa moun ou an rele bouwo ak moun ou rele viktim nan, l ap chanje nan men w. Prenons l'exemple, Ou rete la, ou gade w wè lame Ris lan li anvayi Ikrèn rapid rapid, jan l abitye fè l toutan yo, M konnen w ap rete w ap di bouro a se Poutine wi. Epi w gade w gade w wè Zelensky se li ki te viktim. S on ti jezi nan po krab. Anpil fwa, lè n ap fè analiz yo, aprè Poutine te fin anekse Krim nan, epi yo te rete yo di Poutine se bouro, Ikrèn se viktim, pa vre? E si nou konsidere ke pèp Krime a, ki yo menm t ap mande referandòm a lepòk pou ke Larisi te kapab fè yo rantre nan Federasyon Risi an apre on gwoup newo-nazi te fin chwazi mete snapeur, m pa konnen jan yo di, sniper, pou tire sou pwòp manifestan pa yo alepòk pou yo te kapab rive ranvèse gouvèneman eli an, evènman ki te pase pa twò lontan de sla yo la a nan Maïdan. Lè sa a. Ou ap pran Russie kareman pou liberatè epi Ukraine kòm pi gwo bouwo ki egziste. Kidonk, a pati de la ou ka remake ke lespri yon moun ki nòmal ta sipoze konprann ke nan sans sa a, ti kriye nyè nyè nyè a paske gen moun k ap mouri yo, sa pa sifi pou fikse pozisyon w seryezman. Menm si m ka dakò wi ke wi nou te ka toujou swete ke pa janm gen gè. E si te gen yon garanti tou p ap janm gen gè, se sèten ke sitiyasyon an pa t ap rive la a. Piske, se pou anpeche yon twazyèm gè mondyal ke Larisi an swa li fè sa l fè a. Genyen dòt kondisyon ki parèt nesesè tou pou fikse pozisyon ou sou konfli an, pa egzanp, retablisman verite istorik la. E se egzakteman pou sa, tout moun ki gen yon pozisyon serye sou kriz sa a, Se nan istwa Ukraine otan ke la Russie an swa yo tounen pou yo kapab parle. Donk apre sa moun ki sote sou dosye sa yo kom si se lè yo sote sou zen nan etche may lan la a se kom si yap retounen tèt yo an ridikil. Ridikil pa touye moun bò isit. Eske mentenan ayisyen m kapab di se petèt nou pa vle wè ameriken ki fè anpil fwa gen nan nou ki ap pran de grann pozisyon vè la Russie. San dout, m konnen ke gen moun se sa ki pouse ke yo gen yon pozisyon konsa. Men pozisyon anti ameriken an li jistifye lontan lontan nan mond lan e ankò plis nan amerik latin nan. La haine de l'occident, mesdames, messieurs, ke Jean Ziegler te ekri, kote ke, yo, m pi mal tou, pase m pa kab voye nou al li, m konnen gen yon pakèt nan nou se opinyon nou nou ka bay, I'm sorry, rayiman sa, ou ka wè l tankou je moun yo ki louvri sou esans politik gouvèneman Ameriken an nan mond lan. Se menm jan nou te di ke se paske yo vle wè ameriken an ki fè yo genyen pozisyon sa. E si yo di se paske w ap defann ti bout viza ki fè ke w ap touye jou sou Etazini, otan ki yo menm pouse Risi al anvayi Ikrèn nan la. Gon bagay nou dwe konprann. Finalman, depi nou fin rantre nan venteyinyèm syèk lan la, repatisyon pouvwa nan mond lan yo kòmanse chanje. wè avan mond la te sou dominasyon konplè de gouvèneman ameriken an, se pou la premyè fwa yon pwisans rive domine plis ke mwatye nan planèt la. Depi apre efondreman Ris lan, nou kapab di, avèk redresman ekonomik Ris avèk peyi Lachin di lotrepò, 2 peyi sa yo Yo chwazi mete ansanm pou yo kapab balanse pouvwa ameriken genyen sou tout planèt la. Depi apre 2010, nou genyen Lachin, se te premye pwisans ekonomik. 2015, fòs militè peyi Risi. Yo siperyè ansanm avèk fòs militè Etazini. Aa ou sezi? Kidonk, kounye an la a, nou gen yon mond miltipolè. Yon mond ki konparativman avèk avan kote ke nou te gen yon pouvwa inipolè. Sa ki vle di, gen plizyè peyi ki pi siperyè, an fèt, ki genyen, ki se sipè pwisans Etazini, kote ke la Risi avèk la Chin. E èske yon mond miltipolè kounye an la, li ap pi bon ke yon mond inipolè? Donk se kesyon sa yo pou nou poze jodi a. E se youn nan kesyon ki vreman enteresan pou yon moun konprann. Menm jan nou wè nan ekonomi, Li vrèman pa bon pou mache a nan sitiyasyon metwopòl kote ke se yon sèl antrepriz ki ap pwodui epi revann, ebyen se menm jan an tou sitiyasyon inipolè a kote ke se Etazini an swa ki yo menm te fè sa ke yo vle a pat bon. Sitiyasyon sa son sitiyasyon ki vin mennen avèk yon vag koudeta nan Amerik Latin nan ke CIA an swa òganize e li kondwi ansanm avèk destriksyon de yon pakèt lòt peyi ki t ap emèje nan Mwayenn Oryan an. Wè onu, onu te parèt enpuisan pou l te kontrekare dikta gouvèneman ameriken an sou planèt la. Yon mond ki miltipolè. L ap gen yon ti kras plis balans. Yon ti peyi ap gen plizyè altènativ de kolaborasyon. Yon pwisans ki vle kolabore ansanm avèk li, l ap toujou ofri yo de bagay ki bokou plis enteresan pou avni pèp ou an. E wè si ke l konnen genyen dotko pwisans ki kapab vle koutize w menm. Ey! Men sa a, se youn nan ipotèz ke ou genyen de dirijan ki serye ki la a, ki pou defann ou, e ki pa la pou defann enterè pòch yo. Why? Wè tout sa m eksplike ou lan la, se pou m ka di ou ki sa daprè ou menm. Wè si ou menm ki se Ayisyen, si nou sispann ti kriye yen yen an, Si nou kanpe sou baz prensip, n ap kapab pran pozisyon politik yo. Se pa nan demagoji. Se pa nan demagoji, nan. Dout lè mani yo, sipremasi enperyalis Ayiti ap sibi la aktyèlman la. La Chin te sibi l tou. Yo pa t janm nan chita plenyen ap denonse, men yo te poze aksyon. M pa konnen si nou sonje Mao Zendong. Mao Zendong, li se te premye, dizon, o, premye oktòb 1949, mesye sa, yo ta pral pwoklame la fondasyon de la Repiblik Popilè de Chin. Si je ne me trompe pa. Ebyen, an deklaran ke lè Chinwa se son leve, an 1954, Li vin mete yon plan kinkinal sou pye ki ta pral baze sou endistri lou. Menm jan ansanm avèk modèl Inyon Sovyetik la. Mao Zedong ta pral anplwaye 10,800 Sovyetik, 1,500 Ewopeyen pou ede yo nan transpò, kominikasyon, edikasyon, sante. Youn nan pi bèl aksyon Mao Zedong ta pral poze pou peyi li, ki se Lachin, ebyen l ta pral voye dè milye santifik, syantifik, enjenyè avèk dè etidyan chinwa al etidye an Inyon Sovyetik. Jounen jodi a, La Chine pase de peyi pòv a dezyèm grand pwisans ekonomik nan mond lan. A donk ou wè pwoblèm peyi Dayiti al ka rezoud e. Nou sèlman bezwen genyen de bon dirijan. Nou sèlman bezwen genyen de bon dirijan. Peyi Etazini gen pwis ke 800 baz militè nan mond lan. E se yo ki vle mete la pè o Etazini. Se chèf lotan. Se yo kap mache pandje zam nikleyè sou tèt lòt peyi. Epi nou wè Etazini bezwen lapè. Ou ka dim konbyen baz militè la Russie gen nan mond lan? Sou konnen w mèt dil wi, teke l nan kòmantè a. Eske Inyon Sovyetik lan, se yon bagay ki toujou la. Poukisa otan egziste toujou si ke otan te kreye pou l te kapab kanpe kontre kare kontre Inyon Sovyetik? Hum. S on pakèt pawòl, dosye yo anpil. Men, dènye lidè Inyon Repiblik Sosyalis Sovyetik la, m sonje l te mouri 30 out, 30 out, se te nan kapital Larisi, nan Moskou, li te gen 91 lane. Prezidan! Se li menm ki te pran pri Nobel lapè. Mph. E li te dirije peyi an antre 1985 a 1991. Dènye prezidan Inyon Sovyetik la. 2 mas 1931 l fèt. Volnoy, Larisi. Li mouri 30 out 2022. Donk, mesye sa a, s on potorik gason. Gorbachev, ki se dènye prezidan Inyon Sovyetik la, ansyen lidè Ris la, li te parèt aklè pou rapwochman ke li te gen avèk Lwès la, pandan se manda li te gen nan biwo an. Li te nan fen ane 1980. Ansyen lidè sa, son lidè ki te fè yon nonb de tan. ap dirije dirije Inyon Sovyetik la. Li te sekretè jeneral kominote santral Pati Kominista tou sa. E li te kanpe danbang, li te kòmanse enterè ansanm avèk oksidanto yo. Se yo menm ki te pote l pwofi. Epi anpil anpil kritik tou li te rive jwenn wi bò Larisi. An, te gen kritik? Pa gen yon fèk pa gen kritik. Gorbachev te entwodui diferan ekonomi, an, eleman nan ekonomi mache an nan sa ki te pa egzanp, an, jiska yon eta sosyalis. Yon eta sosyalis ak pave wout lan pou transfòmasyon sovyetik lan nan la Risi. E byen, preske 44 lane de sla, lame wouj Inyon Sovyetik la, Risi, yo te anvayi Afganistan. Pandan onzan de konba, dizon, plis pase 15 mil sòlda sovyèt te pèdi lavi yo, wi anba men koup rebèl konbatan afgan yo ki vrèman te jwenn sipò Etazini alepòk. Evantyèl sòlda Larisi yo, nou kapab di, Yo te bay vag, yo kouri kite Afganistan wi an 1989. E wè defèt lawont sa a, se te youn nan faktè kontribitè nan demantèlman blòk sovyetik la. E avèk Afganistan, an 2001, Etazini al tante fon viktwa, kote ke La Risi te fè defèt ke nou tout konnen deja kijan sa te fini, ebyen defèt sa medam mesye lese mwa vou dir yo montre klèman kapasite pèp ki pa pare pou pèdi libète yo. 43 lane apre. dizon, 44 lane apre, Larisi te vin anvayi Ikrèn prèske 2 mwa apre anvayisman an, kantite egzak de mò nan kan lame Putin nan li te rete lajman enkoni paske tou 2 kan yo, yo t ap fè anpil pwopagann alò se te youn nan pi gwo zam nan koze lagè. Men youn nan bagay ki sèten, se ke chanjman taktik resan ke yo te obsève nan kan lame Risi a lepòk, avèk dire de gè ki konfime ke anpil sòlda Risi deja tonbe yo, e rezistans moun Ikrèn yo, se yon gwo sipriz wi pou lame byen ekipe ke Risi posede a. San sipriz! Nou menm tande ki se Ayisyen. Ase souvan, nou goumen mal nou menm. Sitou pou nouvèl jenerasyon sa ke nou gen la, militan politik sa yo nou gen la. A, pou nou pa fini mal nan kite politisyen demagòg itilize nou nan peyi a la. Mwen gen, sa son bagay ki fèm mal anpil map eksplike la. Lè map gade kòman yon seri de politisyen just chita, yap gaspiye avni jenn gason ak jenn fanm nan peyi Dayiti. Se de la wont. M santi m endinye, e sa al rive posib se paske jèn sa yo manke eksperyans. Gen anpil nan yo, yo fèk rive nan politik la. Anpil lòt ki pase nan inivèsite yo konfonn diplòm akademik ak konesans. Akademi plis kilti nan sans laj. Pa konfonn bagay yo tande. E wè se pou rezon sa wi. Humm adje lavi jodia map di w pa kite moun ba w manti tande paske ou wè ayiti son ti peyi ki deja chaje ak pwoblèm yon peyi ki pa menm ka bay pèp li manje e depi w wè w pa ka bay ti moso travay ti moso ledikasyon la sante se liks nan yon peyi son peyi ki pòv nou sipoze rekonèt sa pou n pran konsyans pou n ta remanbre peyi a. E pou rezon sa a, Ayiti sa w wè nou renmen an, li pa ka fè fas kare ak Etazini tout bon vre tan. Non, pa kite moun ba w manti sa a frè m sè m. Etazini s on sipèpuisans k ap bay peyi tankou Lachin ak Larisi presyon kèk tan, byenke l pa ka atenn yo. Yo pa janm peri yo menm nan sans sa paske yo gen pou kouraj pou yo kenbe. Men nou menm? Alò nou panse yo pa ta ba nou presyon? Huh! Se tou jan n ap viv la la nan divizyon sa yo. Lè maten, midi, swa n ap rele aba yo. Lè nou pran dirijan yo nou gen la n ap mete yo nan de sitiyasyon difisil kote ke yo menm an swa, yo pè pou pouvwa, pou sekirite yo ak lavi yo. Yo leve anpil fwa y al chache bakòp ameriken. M konnen gen nan nou k ap di e Kiba? M pa pou kibe nou. Paske wè Kiba? Yo te reyalize sa ke yo te fè a nan fen lane 50, 50 yo konsa, sa ki vle di ki sa nan yon moman kote ke te genyen lagè frèt ant la Russie, Union Sovyetik ak Etazini. E lè sa, sitiyasyon jewopolitik yo, li te favorize yon ti ekilibre ki te pèmèt ke li pase nan mitan 2 gwo toro gwonde. To gwonde sa yo t ap goumen pou yo te kapab domine lemond. Epi, nou dwe rekonèt sa, Fidel Castro an swa, se te yon lidè ki te gen anpil kouraj. Li pa t yon demagòg. E lè sa a, sitiyasyon jewopolitik yo, li te favorize yon ti ekilib ki te pèmèt ke li pase nan mitan de gwo to gwonde ki t ap goumen pou domine lemond lan, Epi, nou sipoze rekonèt sa, Fidel Castro, se t on lidè, on lidè ki te gen anpil kouraj, li pa t on dermagòg tankou nèg la yo non, alèkile. Nèg Ayiti yo la k ap di on pawòl la pandan anba anba y ap fè menm sa y ap denonse a. Mph. Donk ou pa ka fè politik nan oken peyi san ou pa gade sitiyasyon konjonktirèl ansanm avèk jewopolitik lan. Ou sipoze konnen aktè ki anfas ou yo, de fason pou pa lakoz ke w viktim tankou se vye kann. Gen anpil moun, yo di a, mwen menm, fò n jete l, fò l ale, fò l ale. Yo konbat anpil jis yo jete Jovenel, jan w wè yo te voye Aristide ale. Ou wè moun sa yo, yo pa t janm evalye konjonkti aktyèl peyi a vre non. Yo pa t konnen kondisyon jewopolitik la avèk kapasite lide k sou tèren an vre non. Yo jis ap manifeste, fò l ale, vle pa vle, fò l ale. Premye bagay opozisyon politik la te fè dènyèman yo la a, pou yo voye Jovenel ale, yo regwoupe tèt yo. Lidè ki te la yo, yo te entelijan e yo te konprann ke, Yo pa kapab batay nan divizyon. Pou yo te jete Aristide se yon pakèt bagay. Pou yo te jete Aristide yo te sipoze ini yo. Se rezon sa k fè yo te kreye yon konvèjans demokratik. Konjonkti politik 2000 te vin chanje. Aristide pa t konprann. Sa ke yo rele miray Berlen an. Li te deja fin tonbe. Tout ilizyon. Tout kè kontan. Echèk Inyon Sovyetik la te konplètman fini. Epi, lè w gade byen, Ozetazini, pitit Prezidan Bush la, li te sou pouvwa a, kote ke li t ap aplike yon politik fini avèk tout travay papa l te kòmanse. Aristide te tèlman kwè de li. Aristide bliye si, lè l te retounen an 1994 gras avèk batay politik anndan peyi Etazini a, kote ke l te pran pozisyon an favè demokrat kont repibliken, Li bliye! E si l te konprann sitiyasyon sa a, medam mesye, li pa t ap janm komèt erè sa a al kreye gang pasi pala nan peyi Dayiti pou l ta rekòmanse avèk zak vyolans, boule kay, pati politik yon seri de zak ki vrèman jistifye de fokon repibiken ke li te imilye an 1994 yo. Donk yo repran revanj sou li. Donk an 2000, ki sa k pase? Vyolans lan, li te kote pouvwa Prezidan Aristide la ansanm avèk gang, dwòg ki t ap sipòte l yo. Donk sa se erè anpil politisyen ayisyen fè la a. Yo tèlman ap bay manti nan radyo, yo menm panse ke yo kapab bay blan yo manti tou. Ou konn sa k pase? Pa gen anyen k pase nan Pòtoprens la pou yon seri de gwo anbasad pa konnen yo. Mwen panse yo pa konnen. Pa gen anyen k pase nan peyi Dayiti. Kiyès mezanmi k pa konn Ayisyen pale anpil? E sèl moun fou ki pou ta chita ap planifye zak vyolans sa ki Ayisyen. Wi, an ou pa vle etranje konnen dosye w se ak Ayisyen w ape planifye? Ayisyen frè m ak e sè m yo k renmen pale anpil la. Adje lavi. Ayisyen tèlman pale yo menm pale pou anyen. Jis pou yo kapab fè moun wè ke yo konnen kisa ki ap pase. Menm jan ake sè Lora, apa sè Lora te konnen klèman prezidan an pral mouri la, pawòl li nan pla men l, kisa k pase? Li pa te konnen? Te gen pwofesi vre? E te vre? Al kwè l non. Yo byen branche, yo nan bòn sous. Kidonk se pèdi tan wi. Lè nou tande yon seri de moun ap bay manti sou radyo maten midi swa, y ape rakonte e dis dat tankou dènyeman yo t ap plede boule drapo ameriken. Mèsenè te vin nan peyi an la a, sa yo te vin fè dènyeman an? Medam mesye, nou konnen gen anpil bagay nou pa dwe pran yo nan men moun. Mwen m ka mete men m nan dife. Depi lè nou sonje jenn gason t ap boule drapo a. Nou pa t wè foto yo t ap pibliye sou rezo sosyal yo pasye pala. Alò ameriken pa okouran de sa? Yo p ap fè nou peye sa? Alò nou panse sa ap rete konsa la? Yo rete sou sistèm nan nan done baz enfòmatik ke nou gen yo. Ou ka eksplike m kounya la tout foto ake enfòmasyon w bay lè w ap fè paspò, kat elektoral, demand viza yo, patisipe nan yon seri de pwojè elatriye, ou konn kote yo ye? Bon menm foto w siprimen nan telefòn ou, dèfwa ou al nan poubèl la ou dilete li nèt ou konn kote al ye? Bon mwen wè bagay sa pa fè l konfyans nan, nan! Paske to ou ta gen twòp bagay k ape pran lari. Hum! Veye latyè w. Tout bagay sa yo mwen vle di w se avèk lajan blan an, blan an envesti lajan l pou l kreye yon seri de bagay, pou l fè yon seri de bagay. Nou toujou konprann se kado, pa gen anyen non k gratui. Otorite ayisyen toujou kontan resevwa gwo lajan. Men gen anpil bagay refleksyon ke nou sipoze fè. Sof si anbasad la ta di se yon zak banal yo ka banalize l. Boule drapo yon peyi vle di yon pakèt bagay. Donk ou panse l pap veye w, l ap pran w lòt kote, l pa pran w la, l ap pran w la kanmenm. Paske lè w ap swiv yon seri de bagay k ap pase nan peyi Dayiti, se di. Dènyèman te gen yon drapo nan simityè a, nèg la ap trennen li nan mouda l. E menm si w wè l se yon mizansèn, yo gade l gran cheri. Yo pap fè movie yo menm. Yo gade l gran. e ap fè w peye l to ou ta. M vle di w kisa, jounen jodi a, lè w wè yon moun tankou Andre Michel pran mikwo pou l al pale, pale yon ekip kaka, pale tout sa ke yo pa sipoze pale, sa yo pa ka anpeche ke blan fè yon seri de ankèt, mennen yon seri de ankèt sou sa ki ap pase nan peyi Dayiti la. Okontrè, chita bay manti sou sa k pase li kapab yon prèv de konplisite. Paske tout operasyon klandesten yo toujou akonpanye de yon plan demanti ki rele demantiplosib. Donk, nan lang franse a se konsa, pa kite tande moun ba w manti. Jenerasyon Lane 80, 70, 80, humm, m konnen nou pran anpil manti. Jenerasyon ki fèt nan ane sa yo pran anpil manti nan men politisyen ayisyen. Wi m konn sa. E anpil nan nou reyisir san pèp lan. Nou sonje Aristide ki te pwomèt 3 roches du feu ki se te jistis, transparans, patisipasyon. Gwoup 184 ak boujwa yo kisa yo te pwomèt yo te pwomèt nouvo kontra sosyal. Se te nad marinad. M pa di jounen jodi an pou jèn pa òganize yo. M pap janm di nou pa mobilize sou yon seri de pwoblèm politik ak sosyal nan peyi nou. Men pa kite yo manipile nou. Gade konjonkti jewopolitik la. Gade moun ki anfas nou yo. Epi, gade karaktè ak konpetans lidè n ap suiv yo. Sitiyasyon jewopolitik, li vle di gwo lit enfliyans ki ap fèt antre peyi ki nan rejyon nou an. Aktyèlman, nan rejyon Karayib la gen gwo batay jewopolitik. Etazini ap eseye refoule Larisi avèk Lachin ki ap anvayi zòn Amerik la. Putin menm bezwen mete baz stratejik ak bonbadye nikleyè sou yon zile nan teritwa Venezuela pou yo kapab menase Etazini. Menm jan peyi Etazini ap deplwaye sòlda ak misil akote fwontyè Larisi a. Donk nan sans sa, peyi Etazini, yo pran avantaj pou eleksyon konteste Maduro pou yo kapab pa rekonèt. pou l pa rekonèt li. E l mande lemonn pou l pa rekonèt li. Donk, m espere ke nou konprann nan sans sa a, se ke bagay lan vin yon ti jan parèt dwòl e anpirik. Ki sa k pase egzakteman? Yo fini pa rann yo kont de tout desizyon ke yo ta kontinye an favè Larisi yo, yo, se de bagay ilegal e yo san lejitimite. Donk Ayiti nou wè la a, otomatik nou jwe yon wòl enpòtan nan strateji Etazini an lòske li te chwazi vote, nou sonje yo te vote kontre Maduro, otomatikman yo vote kont. Mwen tande la a anpil moun ta pale pou pawòl sa, anpil moun konvèse sou sa. Men, pa gen okenn non nan moun sa yo ki t ap sou pouvwa a ki pa t ap oblije vote kont. Apre opozisyon sa a, ki te nan lari an, ki t ap benefisye èd Etazini pou yo kapab kapote gouvènman ayisyen an, pa gen pèsonn, m pa kwè gen moun ki gen tan bliye la kòman Aristide ki te konn ap di enperyalis se pechè mòtèl, nou bliye? Alò nou bliye ke yo te al mande menm enperyalis sa yo voye sòlda mennen yo tounen sou pouvwa a? Ebyen wi. Wè jou Ayiti bezwen gen pozisyon grandèt li, manje sou sèn entènasyonal lan, nou tout ap sispann divize anndan peyi a. Nou bezwen mete ekonomis nou kanpe. Ekonomi nou dwe kanpe djanm. Ekonomi de on bann ti zile nan Karayib la ki gen bon jan aktivite touris ladan l. Kidonk sou pwen sa a, Ameriken yo, yo nan griyen tan ansanm avèk dosye Venezyela a. Tout jenn gason ki kite yon seri de lidè fou k pa konprann anyen nan anyen, k ap pral nan fè fo vyolans, n ap peye l chè. Gade byen pou nou wè moun k ap rantre nan pouvwa a Ozetazini. Ou pa wè yo? Nou te genyen John Bolton ki te sekretè sekirite nasyonal la. Nou te genyen Elliot Abraham nan nouvo minis jistis Etazini an William Barr. Alò moun sa yo se dè anti sosyalis, se anti kominis, se anti Kiba, se m kapab di fokon zèl te rete l di li pa nan demi mezi avèk oken moun k ap pran pòz ekstrèm goch yo. Alò pa kite yon seri de lidè fou ipoteke avni w kòm jèn lidè. Se ke w ap plede afiche w avèk yo, ou prèske tou non kat make. Entènasyonal la answa, yo konnen ki moun tout moun ye. Yo konnen kisa Lavalas konn fè. Yo konnen ke moun sa yo son pakèt ansyen kominis dèmagòg, sosyalis dèmagòg, donk Se des anapopulis ke yo te fòme pou yo te kapab fè vyolans politik. Yo konnen ki sa yo konn fè tou. Ki donk wè tout nèg sa yo, se otomatik lenmi fokon yo ki yo menm ap ranfòse pou tèt yo nan peyi Etazini e ki yo menm bezwen fini ansanm avèk koze kominis avèk sosyalis sa a nan Karayib la ak Amerik Latin nan. Kidonk, si tout fwa, w ap swiv moun sa yo san reflechi, ou ka fini pa reyalize ke avni w li gache. Paske, w ap tounen yon kat ki make. Pa egzanp, ki avni yon jèn k ap mache dèyè Moïse Jean Charles genyen la a, apre li chwazi al mande yon seri de bagay nan pam? Nou sonje l t al mande Madoulo padon paske l te al vote kont li? Moyiz Janchal son dèmagòg dwat e gòch. Bon, nou ka retire Moyiz Janal nan pawòl moun pase nou retire nan koze goch moun yo. Si n ap gade avni lagoch k ap bese nan jòn nan zòn nan. Donk ou pa reyalize ke son bagay ki pa pran menm 20 lane avan l remonte? Hum. 20 lane. Dayè sa pa yon moun k ap panse pou li. Pi gwo defo moun sa yo se paske se pa paske yo refize rekonèt konpetans avèk erè gouvèneman dirijan ki gaspiye mouvman an. Donk, ou menm tande, k ap gade videyo sa a, gen yon pakèt egzanp ke w dwe pran. Ki avni yon jèn jodi an ki ap mache dèyè yon moun tankou Beauplan? Yon moun tankou Ariel Henry? Ki avni on moun kap mache konsa? Medam e medmwazèl ti mesye, nou bezwen aranje nou. Paske gen anpil bagay nou bezwen ranje lakay nou. Nou pa ka rive nan faz pou nou di nap fè politik epi tou gon seri de bagay mwen nou pa fikse je nou sou yo. E pou sa m vin la jodi a. M vle di w non. Aprè sa, ki sa k pase? Lidè sa yo, se yo k pral manipile nou ankò wi. Pa kite demagòg pran woulib sou nouvèl jenerasyon an lan pou yo regle afè pa yo. Non! Si blan deside mete lidè politik sa yo fè vyolans sou lis nwa, tout jenn gason ak jenn fanm ki nan menm bagay ansanm avèk yo san lè sou lis nwa yo tou, jodi a li lè pou n goumen, li lè pou n kanpe, pou nou batay. E batay jenn yo nou ap fè an la a, se de batay ki sipoze fèt dedan de kad demokratik yo. nan respè ke lalwa mande sa pou l fèt avèk libète. Fokon yo dakò avèk moblizasyon sistèm k ap fèt anpil kote nan mond lan dayè yo prezante tèt yo wi tankou se dè militan anti-sistèm tou. Kidonk tout mobilizasyon nou wè ki chita sou revandikasyon anti-sistèm avèk byen akeyi nan nivo entènasyonal lan se pa koze vyolans. Ganadye Alastair. vide lil sou asfat no. E pa rele viv un tel viv un tel nan. Nou rive nan faz la e pa faz pou sa. Son konsèy. Tout jenn gason, tout jenn fanm kap fè politik, nou ka pranl. Konsa tou nou ka pa pranl. Nou ka pa swiv li. Men gon yon jou k va vini wa va di, ah tifi sa te pale pawòl sa wi. Mond lan an swa son ti vilaj. Rezo sosyo yo tout sa w di la nan peyi dayiti la pou vye byen lwen foto, video, imaj. Y ap rive nan memwa w de gwo òdinatè kote ke w pa ta menm panse yo. Donk veye. Veye pou ke on jou bagay sa yo pa bloke avni w paske w t ap swiv yon lidè ki iresponsab. Ki politik Ayiti ak tout peyik nan mond la? Eske w konnen? M pa konnen non. Bon sa m konnen. Ki direksyon diplomasi ayisyen genyen pa rapò avèk peyi ki swadizan zanmi Ayiti, ki fòme on kowalisyon inik nan mond lan la a, ki rele tèt yo Koregwoup? Ou kwè ke nou menm an swa, n ap kapab rive avèk peyi sa yo si ke nou pran de estrateji klè pou peyi ki pi pre nou nan Amerik Latin nan, menm vwazen imedya nou la, Repiblik Dominikèn tou? Nou pa fòme moun lakay nou ki konprann konjonkti entènasyonal. Dè moun ki petèt konnen fòs yo, pwisans yo, feblès peyi Dayiti. Donk si gon pèp mezanmi, on pèp ki inyoran konsa la a, nou pèp ayisyen inyoran nou tout konn sa. Nan mitoloji grèk yo, yo rele dye diplomasi yo Ermès. E mit sa a, li di kisa? Ki di byen wo nan diplomasi se vre objektif moun k ap pale an li ap chèche, oubyen tou chak peyi mete yon diskou deyò, yon pwojè pou tout moun kapab wè pandan ke yo ap chèche avantaj ansanm avèk benefis ke pèsonn gen dwa pa wè e pa konprann oubyen tou yo pa kapab rive kwè ke èske se sa tout bon vre. Donk, fòk ou kapab gen yon objektif ki klè pou moun k ap defann yon peyi. Defann yon strateji kote ke tout moun an swa dwe konnen e wè avèk yon vrè strateji yo ap kapab pran resous lòt kote san yo pa kite tras pou tout moun ta wè. E eske jodi a nou gen des Ayisyen ki gen kapasite konsa? Ki sa sa vle di? Sa vle di ke si w gen yon objektif sekrè pou tout sa w ap fè, kit se edikasyon, kit se konstriksyon, avèk tout estrikti yo ki gen anndan peyi a, yo sipoze dirije pou yo kapab akonpli vrè objektif sa a. Ki jan de Ayisyen ki kapab repanse pou yo redefini relasyon Ayiti ak Etazini nan avantaj Ayiti? Kòman jodi a nou kapab itilize fòs dyaspora avèk yon pakèt òganizasyon rejyonal deyò pou yo kapab pote resous nan diferant zòn? Kijan nou kapab fè l avèk tout dyaspora yo ki yo menm eparpiye atravè mond lan? Kijan leta ayisyen kapab entwodui anpil ayisyen ki ap chèche valè imen ansanm avèk tout lòt resous nan tout peyi nèt ki nan mond lan alawonnbadè? Prensip la li klè, pa gen oken peyi ki genyen pouvwa absoli, tout peyi ki sou latè beni genyen fòs ak feblès yo. Mentenan, se kòman ou kapab idantifye fòs yo avèk feblès yo. Fòs avèk feblès pa nou isiba, kòman nou kapab fè l e kòman nou kapab apiye sou fòs pa nou tou pou nou devlope sa ke yo rele avantaj konparatif e nan konbyen tan. Peyi ke yo kalifye emèjan yo tankou End, Lachin, But se pa yon jou yo te just rete yo leve epi yo konsa. Se yon pakèt travay yo fè enèji, estrateji, detèminasyon anba leadership kalifye. Lè w tande yon peyi rete li fòme de gwoup volontè ki pral ede nan peyi pòv nan mond la tankou sa k pral bay vaksen, fè ti lopital mobil, kwa wouj, de relijyon ki ap mache preche nan tout kwen nan peyi etranje yo. Tout sa yo fè pati de estrateji piblik de yon objektif ki petèt pa piblik. Donk, pa genyen oken peyi nan mond lan, oken peyi etranje, oken èd etranje ou wè ki devlope deja, pa gen peyi non ki fè kado pou anyen. Se menm jan ansanm avèk Hermes, pèsonn ap rete kwè ke yon ti bebe ki gen sèlman 2 jou la ka tonbe nan vòlè bèt moun, fè dife, boukannen vyann pou yo manje. Nan konjonkti entènasyonal la jounen jodi a, nou genyen yon sipèpuisans ejemonik ki vrèman ap domine rès mond lan. E li genyen anfas li kòm de gran konpetitè ki ap rivalize li, mete de barikad devan l pou menase kontwòl ke l genyen nan mond lan. Epi bon jan defi tou, lòt se Larisi ak Lachin. Nan katran ki sot pase la yo, kat dènye ane yo, ofisyèlman, E nou sonje, lè prezidan sa te sou pouvwa, kòman de rele ankò, Donald Trump, li t ap kreye yon pakèt bagay. Ebyen, bon jan defi, se Lawousi avèk Lachin. Medam, mesye, ou panse ke Lawousi avèk Lachin, yo nan menm pwen avèk Ameriken, pou yo ta bay bon jan konpetisyon? Non! La Russie se ansyen Union Sovyetik ki te dezyèm pwisans mond lan. Li toujou dezyèm e l gen yon gwo fòs militè. Li pèdi anpil plim tou apre defèt li pandan Gè Fwad ki te fèt la. Li pèdi anpil teritwa, li pèdi resous. Li pa gen tout enfliyans ke l te gen yo, men l gen anpil enfliyans. E son peyi la k ap pwomote Putin kòm ansyen chèf entelijans nan Union Sovyetik avèk nostalji de ansyen pwisans enpòtan nan mond lan. Donk, Lachin nou wè la an swa, yo pase plis pase senkantan wi ap envesti nan edikasyon. Y ap envesti nan endistri, nan enfrastrikti. E yo prete Etazini, yo itilize enterè ameriken an, enterè ke yo ap peye an, yo envesti li aletranje pou yo kapab kontwole kèk lòt mache aletranje. Yo inove strikti, enfrastrikti lakay yo, malgre awogans yo wi nan dènye dènye tan sa yo la a. Antouka, nou tout konnen ke bagay sa yo ap avanse a gran pa. Lachin gen anpil strikti, peyi emèjan sa yo, pou m pa di ki rete. Bizarre, La Chine nan endèks devlopman imen nan mitan Brezil, Ekwatè. Menm si nou wè La Chine tou prè Etazini kòm dezyèm pwisans ekonomik mond lan, to ou ta lap depase Etazini la wi. Anvan 2035, La Chine ap depase Etazini, bon m ale lwen m di 2035. Nou poko ka egalize oubyen rivalize Etazini la o pwen de vi militè ansanm avèk prezans e kontwòl rès mond lan, malgre pakèt avans ke la Chin genyen nan pwodiksyon pou kenbe mond lan la depandan de endistri lakay li. Li gen yon pakèt retò tou nan resous disponib richès pwoblèm anndan lakay li, de dezavantaj ekolojik, demografik sitou politik. Gen anpil wounouwounou kap fèt anba anba. Kote ke chinwa ki gen de richès yo ap reklame plis libète de leta, kominis lan la. Donk pou Ayiti ta rantre nan konpetisyon nan mond sa la, fò n ta devlope yon sistèm politik ki stab ki kapab repoze sou yon sistèm edikasyon adekwa ki t ap fonksyone pandan tout ane a, ki t ap fòme moun pwodiktif, ki kapab kanpe de biznis ki ap pwodui de bagay ke rès mond lan swa vreman bezwen, fòk nou ta kapab gen kouraj pou nou devlope yon objektif sekrè ansanm avèk yon strateji piblik ki pa menm petèt mond lan ka wè ki sa nou vle akonpli. Imaj ti peyi pòv sa la a, soudevlope sa la a n ap viv la la a, An reta ka sèvi n de dra pandan n ap voye yon pakèt jèn al etidye deyò. Voye yo ale bay de byen espesifik pou yo kapab tounen vin aplike lakay yo la. Nou ka sèvi avèk dyaspora yon fason estratejik e entelijan. Si nou vle, nou kapab wi, devlope Ayisyen pou Ayisyen ka Ayiti ka gen richès pou envesti e re-envesti. Koze yon bon maton reto ap klewonnen tankou m ta di w se timoun ki nan lakou rekreyasyon an. Kèk ti moun ke nou pa vle, nou pa vle zanmi ameriken, nou la nap reklame èd la risi, la chine kòm sovè pèsonèl nou an. E, pa konfonn yo non. An nou evite konfonn bagay sa yo avèk reyalite mondyal la. Fòk nou ka fèl pi entelijan ke sa. Nou kapab! Nou menm Ayisyen nou bezwen pi entelijan ke sa. Nou pa ka ret nan eta nou ye a, nan nivo nou ye a non. Chak jenerasyon k vini gon ni, yo gon misyon. Nan dènye tan sa yo la a, nou kapab remake ke gon souf nouvo ki vle soufle sou Ayiti. Anpil vwa leve pou mande jenès la, anta ke motè sosyete a, pou yo ta leve pou pran responsablite yo la a. pou yo ta fè transfòme reyalite an reyalite rèv chanjman ke yo gen depi dikdantan an. Paralèlman menm jenès sa pa manke ap plenyen non. Y ap rechine paske selon yo menm sosyete a egzije yo twòp bagay pandan ke l pa ofri yo anyen. Mwen m pa vle kontante m pou m ap rantre nan yon seri de demach fòlklorik la, men Kòmsi adrese moun m ap di w dis dat no Gen anpil remake nou sipoze fè Gen kèk kontradiksyon nan reyalite egzistans jenès ayisyen an jodi a Nou gen yon jenès la ki toujou prè pou denonse kondane dè egzijans dane eksperyans ke yo fè de yon jèn avan yo konfye yo ase souvan yon pòs de responsablite E lè yo pa mande jenès la kareman pou l bay kò l an echanj, nou denonse e nou kondane le fèt ke ansyen yo, yo pa akòde jèn yo pyès ti espas. Nou pa akòde yo pyès kote nan sosyete a, anyen, anyen pou yo ta evolye, sitou nan politik la. Donk nan pouvwa yo, ansanm avèk administrasyon piblik lan, Yo pa ba yo chans lan vre. Avan tout konsiderasyon yo, mwen tou m son jèn. E m kondane jan dabi sa yo. Tout enjistis sa yo m kondane yo mete sou eksplwatasyon ke jenès la ap sibi nan sosyete a, je lè kondane. Men, m ta vle ke jenès ayisyèn nan konnen. Wè tout sosyete modèn. Nan tout sosyete modèn nan, li konpetitif. Sa vle di yo pa fè kado. Dayè e pyès kote sou latè beni wi, nan anyen nan lavi yo pa fè kado. Si w wè on moun okipe yon espas kèlkonk nan sosyete a nan lavi, an jeneral, se paske l te travay pou sa. Alò li merite l. Si jodi a, nan peyi Dayiti, w ap gade lè w wè on ekip vòlè, asasen de kriminèl ki okipe tout espas nan sosyete an, Sèke yo wè vòlè sa yo w ap gade a, asasen kriminèl sa yo, yo te pran san yo, yo te pran tan yo, yo sèvi avèk entèlijans yo, yo konstwi yon sosyete nan mezi yo, ebyen se toutafè nòmal ke se yo menm ki okipe tout espas ladan l. Pa konsekan, lè jèn ki di ke yo se de moun onèt, de moun konpetan, moun ki kalifye, yo vle gen yon sosyete ki dign de yo menm, Donk, y ap sispann detwi youn lòt. N ap sispann mete tan nou avèk kapasite nou la a, entelijans nou, n ap sispann mete yo nan travay pou konstwi lòt sosyete sa a. N ap pran yo, n ap mete yo nan travay pou konstwi lòt sosyete sa a ke nou bezwen paske lavi an swa pa fè kado. Wout jenès la dwe pran jodi an si tout bon vre nou vle leve defi an Nou bezwen sispann pèdi tan nan distraksyon. Nou bezwen sispann plenyen sou pwoblèm edikasyon yo. M konnen nou gen pwoblèm sanitè yo deja. M konnen nou gen pwoblèm agrikilti yo. Pwoblèm, wi, nou gen yo. Nou gen pwoblèm sekirite, pwoblèm wout nan peyi a. Nou gen pwoblèm chomaj. Wi, lavi a chè. Koripsyon, gaspiyaj nan Leta a. Yo twòp pou nou. M konnen sa deja. Donk nou dwe kòmanse ap rantre nan espas de deba konstriktif. tankou òganizasyon reyèl ki nan sosyete sivil la, nan pati politik yo. Nou bezwen kòmanse enfliyanse deba yo pou n kapab fè pwovizyon epi pwovoke chanjman ke nou swete tout bon vre a. Se sa a. Se sa a tankou jenès Repiblik Dominikèn nan, jenès peyi Chili, Kostarika, Panama. Se li yo fè. Yo gen peyi. Donk nou dwe rantre, kòmanse rantre nan espas deba konstriktif tankou òganizasyon reyèl ki nan sosyete sivil la, nan pati politik yo, pou nou kapab enfliyanse deba yo pou n ka fè pwovizyon epi pwovoke chanjman ke nou swete tout bon vre a. Se sa, se sa tankou jenès Repiblik Dominikèn, jenès peyi Chili, Kostarika, Panama se li yo fè. E yo gen peyi wi ki ap fè bouch jenès ayisyèn nan koule dlo jodi a. Donk, m pa bezwen pale nou pou jenès nan peyi Lafrans, Nòvèj, Larisi, Etazini, Lasuis. M pa bezwen pale nou de yo. Donk, se jenès ayisyèn nan an swa ki pou fè de Ayiti nan dimansyon rèv li an. E avèk ki figi jodi a? Pou yon jèn fi, yon jèn gason kalifye onèt nan sosyete sa a ke nou ap viv lan la, pou ap mache nan yon lari. Lè w s on inyoran, lè w s on vòlè, lè w s on asasen, lè w s on kriminèl oubyen yon dilè dwòg, se yo k majistra w, se yo k prezidan w, se yo k premye minis ou. Yon asasen ki se premye minis ou. Donk ou ka di m a ki figi? A ki kè? Alò, jodi a, egzijans nòmal yo yo nòmal nan tout sosyete nòmal. Pou sa ki konsène ane eksperyans yo egzije yon jèn avan yo konfye l yon pòs responsablite la a, donk son yon egzijans rezonab e endispansab. Nan sosyete kote ke moun yo respekte tèt yo, yo pa enpwovize, yo pa pran chans e yo pa bay chans toujou. Yo pa fè neglijans non plis. Se sèten, pa genyen pyès moun ki genyen bon sans. Pa gen pyès moun ki pa ap chèche konnen eksperyans yon chirijyen genyen la a avan l ta ba l ouvè vàn vant li pou l ta retire yon timè ladan l. Pa gen pèsonn o mond ki gen bon sans ki pral chwazi ba yon doktè ke li pa menm konn eksperyans li pou l ba l koupe je l la pou l opere l. Kiyès ki pral ba yon enjenyè fè yon kay pou li? Jan kay chè pou fè yon kay difisil, san w pa enfòme se yon lòt kay ke enjenyè a fè deja ou pral bay kòb ou konsa la a? Pa gen bagay konsa, san okenn neglijans sou ki baz? Sou baz konniflèt? Sou baz zanmitay, sou baz militans, yo pa mete moun nan pòs responsablite nan sosyete a konsa. Se sa yo ki lakoz ke peyi an disparèt jodi an. Lè se sou baz merit, sou baz kapasite avèk eksperyans moun okipe fonksyon nan peyi Dayiti, done yo ap chanje. Kote ke pou jèn nan ta jwenn ane eksperyans y ap egzije l la? Son kesyon. Ki parèt biza, kote pko on jèn kapab jwenn espas pou l fè eksperyans y ap mande l yo? Ki bò? Ki bò l ap jwenn li pou nou konfye l responsablite a? Donk sètèneman, olye de lè jèn yo fin etidye annatandan yo jwenn travay, pou se nan distraksyon initil yo ta gaspiye tan yo ak enèji yo. Alò ke jèn yo aprann fè sakrifis volontarya, pou yo ranmase eksperyans nesesè pou yo ta mete tèt yo nan sèvis sosyete a. Nan sèten peyi gen sèvis sosyal, gen sèvis militè sa son bagay ki obligatwa aprè etid. E sa li son wont pou on jèn l ap rete l di l fè gwo etid epi l pa janm fè eksperyans sèvi kominote li, se dlawont sa. Gen yon pakèt jèn an Ayiti ki soti nan seksyon kominal la, yo kite moun nan bitasyon kote yo soti an, se dlo mas sal la y ape bwè wi, menm kote ake bèt yo wi, bourik yo. Pandan gen de sous dlo pa menm twò lwen nan lokalite an ki vrèman ap gaspiye, yo te ka kapte yo pou yo distribiye de bon dlo nan popilasyon an. Konbyen jèn? Konbyen jèn ki fè gwo etid anpil fwa ki abandone pwòch yo nan alfabetism ak inyorans? Menm yon ti sant alfa yo pa mete nan kominote kote yo soti a. Mwen menm mwen twouve ke jan nou prale a li anòmal. Li pa bon ditou ditou. Nou pa ka rete konsa ap gade. Kòman sa a? Pou sa ki konsène moun ki bezwen kouche jèn yo paske yo nan nesesite travay la, se koripsyon avèk enpinite ki gen nan sosyete a, se li n ap pwofite e jou a jenès la konprann, nou pran konsyans, n ap sispann mache dèyè yon seri de vye politisyen analfabèt e kowonpi k gen la a. Jou nou konprann ke se nou menm ki genyen responsablite pou konstwi Leta a, n ap ranfòse lalwa a avèk otorite. E pratik sa yo, y ap disparèt. Si, ka toujou genyen kèk kote, nan kèk domèn, li p ap kapab enpoze koure jan li enpoze jodi a nan sosyete a. E moun ki pran risk fè l yo tou, yo deja ap konnen ki sa k ap tann yo. Sanzatann, se de moun ki kapab tonbe anba sanksyon lajistis. Ve a se anndan mango a l ye, tande! Li anndan mango a jodi a. Pa kache men voye wòch. Mete jenès la anfas responsablite l. Jenès ayisyèn nan, yo responsab sò ke y ap sibi nan sosyete a jodi a. Jenès ayisyèn nan jodi an, s on jenès ensolan. S on jenès ki lach. S on jenès ki fantezis anpil. S on jenès ki vrèman parese e iresponsab. Nou gen yon jenès chawa pete lakay nou. E se atò jenès la rete kwè ke se kado pou yo fè l kado ti plas nan tout espas nan sosyete a. Jodi a ou bezwen konnen ou bezwen manche ponyèt ou pou kreye plas pa ou nan sosyete a. Si gen yon jenn gason jodi a ki ka rele Gabriel Boric ki te prezidan nan peyi Chili, si gen yon jenn gason ki ka rele Emmanuel Macron ki prezidan nan peyi Lafrans, Si te gen yon jenn gason ki te ka rele Barack Obama, anplis ki te yon nwa, ki te prezidan pi gwo pwisans ekonomik ak militè rasis nan mond lan, yo pa t fè yo kado. Non. Se pa kado yo te fè yo. N ap mande m nan tout, èske nan tout Karayib la oubyen nan tout Amerik lan, se pa sèlman jenn moun ki Ayiti yo la, ki pa konnen ke se alafwa yon dwa e yon devwa ke yo genyen pou yo ta fè politik nan peyi yo. Ki jèn gason jodi an, ki jèn fanm ki nan inivèsite nan peyi k devlope, ki pa metrize nosyon ideyoloji, ki pa ap reflechi sou pwojè sosyete kote y ap viv la, ki pa manbr yon enstiti politik, ki p ap patisipe konkrètman nan demach pou peyi l pwogrese. Ou ka di m? Di m ke pati politik yo akayik, m pa pran sa nan men w, moun ki ladan yo, yo pa nan otè tach yo. Dakò, m konnen sa deja. Men si nou pa rantre nan pati politik yo pou nou modènize yo nan sans nou vle l la, pou nou fè yo tounen veritab zouti pou transfòme sosyete a, ki bò n ap rive avèk lide chanjman an ke nou menm ap karese jodi a? Modènize lavi politik nan peyi Dayiti pa dwe yon slogan. Pa twonpe tèt nou. Politik modèn pa siyifye otomatikman politik moun jèn. M pa vle nou pale de sa. Kouwè politik tradisyonèl, li pa vle di politik granmoun. Lè w ap fè politik san w pa devlope kapasite pou avanse, nan kad yon konpetisyon lwayal pou sèvi sosyete an, se detwi w ap detwi l. Lè metòd politik ou rive sou pouvwa w lan san zoken pwojè se koupe wout, kraze brize, alimante vyolans, detwi de resous ke peyi an deja posede, menm si w ta gen 18 lane, se politik tradisyonèl la w ap pratike. Pa kont, menm si yon moun ta gen 70 a 80 lane, si l angaje l nan estrikti politik ki vreman chita sou baz ideolojik, kote ke yo ap fè de pwomosyon pou valè demokratik, ansanm avèk eta de dwa, kote ke yo gen yon pwojè politik avèk moun ki ta pare pou drese pwoblèm peyi. Lòske yo aksede demokratikman nan pouvwa a, se politik modèn n ap pratike. Donk, medam, mesye, m panse ke bagay yo pa ka rete konsa. Son bagay ki trè trè enpòtan jounen jodi an la pou nou ta wè, ekskize mwa, ki jan nou kapab jere bagay yo yon lòt fason. Paske nan kondisyon nou prale an la, li vrèman pa bon. Konbyen jèn jodi an ki vann yon politisyen avni l? pou yon telefòn, pou de twa biyè, oswa pou kèk biyè vèt, oubyen pou yon machin tou. A. Moun sa yo, ou panse yo gen diferans? Pa gen diferans ant yon moun ki vann vòt li pou mil goud avèk yon moun konsa. Paske se jis yon kesyon de pri. Konbyen jèn jodi an ki ap pratike politik tradisyonèl sa a? Èske vrèman vre jenès ayisyèn nan pran nan yon konplo? Ou panse sa? Chak jou m tande pawòl sa a, m pran nan konplo. Gade figi w. Antouka, lese mwa vou dir takyen takyenn, dosye konplo kont la jenès la son pretèks. E pretèks sa, li pa kanpe sou anyen. Paske moun pa pran plas moun nan sosyete a. Moun pa bay moun plas. Se kapasite w, valè w, konpetans ou, eksperyans ou ki detèmine. sa ke ou ka ye nan sosyete ke w ap evolye a. Si nan peyi Dayiti li ta parèt diferan, se paske sosyete an pa tabli sou règ. E la ankò, se fòt jenès lan li menm an swa, ki gen responsablite sa toujou, pou yo ta asime l. Pi lwen ankò, humm. pa sezi wè ke se jèn k ap bare e detwi lòt jèn pa yo ki vle avanse. Jenès la an Ayiti, yo nan tout manifestasyon, yo nan tout mouvman, yo mache denonse rara, danse rara, repete radòt anba bouch politisyen tradisyonèl jous pou yo kapab atire bòn plas yo, pou yo kapab jwenn miyèt pa yo. Tout jan tout jan jenès la pa konnen ke li responsab destine l anbyen kafe nou ap fèt kare koule ak ma. Jodi a ou bezwen batay, ou wè batay sa nap mennen antre jèn ak granmoun nan la son gaspiyaj de tan. Batay sa son gaspiyaj denèji. Bon a kwa bon pou ap rete, m pa la pou m ankouraje ni jèn fanm, ni jèn gason pou rantre nan deba steril sa yo. Gen de deba k pa bon. Se de deba k fin debat. Se de bagay initil. Opoze ansyen ak jèn, yo, gen yon bagay ke nou bezwen sonje. Sonje, ansyen yo nou ak la a, yo te jèn. E wè nou menm ki se jèn jodi a, nou gen pou n granmoun tou. Granmoun gen dwa nan sosyete a menm jan avèk nou menm ki jèn yo. Granmoun yo se granmoun. A wi, Ou bezwen sonje kisa? Sa w dwe defann sèke pou yon gwoup moun okipe yon fonksyon nan sosyete a li bezwen genyen konpetans, entelijans, kapasite, li bezwen genyen eksperyans nesesè mete sou onètete paske sa yo yo enpòtan se pa laj pou nou konsidere. Prezidan Etazini an Joe Biden son granmoun. A wi son granmoun, prezidan la frans nan Emmanuel la macron an son jenn gason. Kisa k lesansyèl pou ou menm? Se ke tou lè 2 la, y ap sèvi peyi yo e yo ap batay antre jenerasyon yo pou jenerasyon yo an swa kapab itil peyi yo. Yo pa ka itil peyi nou an anyen la. Yo pa ka yo pa ka fè anyen pou nou non an Ayiti. Yo ka divize nou tou senpleman sa. Gon bagay ke w dwe sonje. Gen jenn ki kowonpi. E gen ki pi kowonpi pase anpil granmoun nan peyi a. A wi, lè w gade kòman yon seri de as administrasyon piblik prale la, yon seri de espas diplomatik, anndan tribinal yo anpil fwa, kabinè avoka yo, se krèv kè wi. Ki pousantaj jèn ki genyen ladan yo? Gade ki mòd repitasyon yo bati nan peyi a, ou pa wè sa? Moun ki nan move zafè nan peyi a, ke Etazini avèk Kanada kòmanse sanksyone la yo. Se granmoun yo fin ye pase sa, yo pa fin twò granmoun pase sa. E si gen ladan yo nou konsidere kòm granmoun, m pa kwè se tout. Malerezman, nan peyi kote povrete pran moun yo an otaj tankou Ayiti, lajan toujou gen tandans boukante plas tout bagay. Yo gen tandans disparèt valè e menm chanje moun nan je moun. Donk, nan je nati yo tou, yo jwe nan sa jodi a. Pa etone w, tande kote w ap viv la, nan peyi Dayiti, si w ta wè nan je yon fi, yon bèl gason pòv parèt yon baka. Pa etone w, yon baka ki gen lajan, parèt yon ti pouchon. Pa etone w, se konsa zen an ye, yon ti zanj. Anben se konsa wi, yo gen tandans pran jèn moun pòv yo pou vye granmoun e vye granmoun ki gen kòb pou jenn gason. Kwè yon jenn gason, yon jenn fanm byen fòme pa gen plas yo lòt kote ke nan poubèl mod de sosyete sa la. Paske l pa gen lajan. Pandan ke yon inyoran sovaj e gwosye ap fè la pli e le bo tan. Nan menm sosyete sa nap viv la la. Donk jodi a, si w se yon Ayisyen tout bon vre konsekan w vle fè prèv de moun ki pa gen prejije san oken konplèks, ou konprann tout bon vre nesesite pou fè peyi pou tout moun, Ou dwe konprann reyalite ki fè ke se nan lespri nou moun jèn, moun sispann jèn. Moun sispann jèn se lè w sispann reve, lè w sispann pwodui de bagay ke moun kapab touche ak men, men pwodui tou de zide ki kapab chanje sosyete a. Tout sitwayen ki konsekan, tout jèn moun kou granmoun, sètèneman, gen yon lòt van k ap vante sou Ayiti. Donk, m ap kite w la, men avan m ale, mwen vle di w yon grenn pawòl. Pwofite! An nou pwofite l pou n pèmèt Ayiti soti nan sa l ye jodi a. Bonjou, bonswa tout le monde, c'était bien avec vous votre ami Renette Thomas derrière le micro pour vous servir. Bonjou ankò, ovwar, ke Dye vou benis, reste dè notre. Babay!